M renmen fanm lan e li gen yon nèg ki pa menm konprann li, ki pa konn valè l. Ou vle li fè tout ki pòtan. Ou gen dwa renmen m, mwen m pa renmen ou. E sa? Non, sa ka rive, sa ka rive, sa ka rive men yon jou kanmenm m panse ou ka vin aksepte sa. E sa ke ou t ap veye pou mwen? Ou t ap veye, ou t ap veye fraye ou? Non, ou konnen fanm se yon ti bagay yo. Sa pa pase, e pa kanal sa ke nou bay yè? Oh! Kèt men. Sa pa pase, sa pa pase kad nan sa la men. Kèt men, kad sa fè, gade sonje kad nan nou bay yè. Kèt men.